Jodi a se yon plezi pou m ankò pou m kowòdonatris kolabore pou m pase opinyon m nan sa k ap pase jodi a nan peyi a. Demen k ap fè prezidan Jovenel Moise 1 an 2 mwa depi yo asasinen l lachman lakay li, nou poko janm jwenn yon vrè rezilta pou nou konnen nan ki pwen yo ye, si yo nan pwen A nou pa konnen. Si yo nan prenbe nou pa konnen kote yo ye avèk jistis prezidan Jovenel Moïse. Menm jan an tou m ka di map mande jistis pou mèt Dorval ke yo asasinen tou lachman lakay li. Nou yo poko janm jwenn vrèman otè krim ki asasinen mèt Dorval la. Se menm jan tou map mande pou 2 jèn yo te asasinen nan Dèlma 32. Yo pa janm jwenn jistis pou yo tou. Tout moun yo kidnape, tout moun ki mouri. Tankou m te ka di tou Kwadèboukè, yon fami ke yo brile vivan. Tout moun sa yo jodi a m ap mande jistis pou yo tou. M ap mande jistis pou peyi a ke laplipa de politisyen tradisyonèl nou yo kraze. Yo met peyi a atè plat. Jodi a ke lekòl pral ouvri 3 oktòb, lekòl ap ouvri 3 oktòb. Paran yo poko konnen kote yo ap mennen timoun yo lekòl, paske ensekirite a poko kaba, pa gen kabiran. Jodi a la pou m achte yon galon dyezèl m achte l 250 dola, 1250 goud. M achte 4 galon pou 5000 goud. Kòman yon paran pral fè, lekòl ap ouvri 3 oktòb, nan kèlke mwa, kèlke jou ankò, talè lekòl pral ouvri. Kòman yon paran pral fè? pou l jwenn gaz pou l mennen timoun lekòl. On galon gazolin ap vann 1500 goud, gen kote l vann 2000 goud. Ou gen on leta pèpè, on leta ki nul, on leta ki pa itil peyi a anyen. Yo pa janm di anyen. Pandan ke ou menm ou dèyè gaz a ou pa ka jwenn ni, y ap vann ni deyò. Leta pa janm di anyen. Swadizan di yo pran pretèks ke yo desann dola a, Se pa vre ditou, tout bagay yo ret menm jan yo pa janm desann. Bon nan kisa yon paran, yon famiy ye jodi a pou l bay manje lakay li? Menm lè paran an gen 3 mil goud, li gen 2 mil goud, li gen mil goud li pa ka fè manje lakay li vre. Lekòl yo te di l ap ouvri 5 septanm li pa ouvri, l ap ouvri 3 oktòb. Menm lè l te ouvri an 2024 gen paran. ki pa gen mwayen vre pou yo voye pitit yo lekòl. Swadizan di abolotcho sa yo bay pou Ariel Henry a tout gouvènman n nan di ke yo mete apezman sosyal. Kote l? Yè m ap tande minis anviwònman an sou yon radyo sè ki di ke SMGS met moun deyò. Kibò? Fatra prèske antre anndan kay moun. Yo di yo debloke yon pakèt kòb pou fè kisa, pou fè apezman pou popilasyon an. Popilasyon an toujou nan kras, yo pa gen yon goud. Yon ti tak lapli tonbe, Site Solèy inonde. Taba inonde avan yè. Epi, pouvwa a di ke yo met kòb deyò pou yo fè kiraj, pou yo fè apezman nan katye popilè yo. Se pa vre ditou. Se sa k fè nou menm anndan Kolabore, kòm kodonatris Kolabore, m p ap janm sispann plenyen toutotan gouvènman pèpè sa la, defakto sa la, ak tout alye l yo ki pa vin regle anyen pou peyi a. Ou konn sa k fè m mal? Paske 6, 7 jiyè, yo te boule peyi a paske Prezidan Jovenel Moïse te met 3 adoken sou gaz la. Yo te di se bagay kriminèl, yo boule peyi a. Jodia la a popilasyon an paka jwenn gaz yo pa di anyen pèp la lage pou kont li de bwa pandye kidnapin nan kò yo grangou nan kò yo mizè nan kò yo yo pa gen okenn kote ke yo prale se sak fè jodia ankò map di pèp la mete pye nou atè pou nou voye Ariel Henry ale a tout akolit li yo. ke yo pa vin itil nou anyen, yo fè peyi a plis mal, yo fè peyi a twòp mal, kounye a nou pa kapab ankò, se sak fè nou menm anndan kolabore, nap sipòte tout manifestasyon kap fèt kont goudvèman pèpè sa a, gouvèlman radòt sa a, gouvèlman k pa itil peyi a anyen. Jodi a w gen biznis, menm lè w ouvri l, ou ouvri l pou bèlte, anplwaye kap travay fò w peye yo. Tout moun kite peyi a paske ensekirite. Sa k al sendomeng, sa k pran avyon, sa k gen viza panama, whatever kote y ale paske peyi nou an pa bon. Nou menm jodi a ki ret nan peyi a se paske nou son pakèt reziye? Oubyen tou nou pa gen kote pou n ale? Se sa k fè nou ret la. Gouvènman an pa janm di anyen. Ariel Henry tankou s on moun yo foure on koton nan zòrèy li. Se sa k fè jodi a tou, m ap mande tout fanm vanyan yo, tout fanm ki nan medya yo, tankou m te ka di Liliane Pierre Paul Charles, mwen te ka di dam ki nan Vision 2000 lan, mwen te ka di tout fanm ki nan politik yo, Marie Denise Claude, m te ka di tout fanm vanyan sa yo san m pa site non yo, pou nou tout met men nou ansanm, medam nou plis pase gason yo. An nou met men nou ansanm pou n ede mesye yo paske nou ka fon pakèt bagay nou tankou m te ka di tou Magalie Comeau Denis m te ka di ansyen minis fanm nan Yanick Mezile tando lòt fi ankò jodi a nou plis An nou ede mesye yo pou nou retire peyi a nan sa yo ye nan sa li ye la jodi a. Nou bezwen sekirite pou nou viv pou pitit sòèt yo, madan sara yo jodi a ki pa ka sòti nan gran sid pou yo vin vann sa yo genyen pou yo voye pitit yo lekòl. An nou tout met vwa nou ansanm pou nou rele anmwey! Anmwey! Aba Ariel Henry! Aba Ariel Henry asasen, paske se pa mwenk dil, yo te di ke Ariel Henry apre yo fin asasinen prezidan Jovenel Moïse, Ariel Henry te pale avèk Badio, se pa mwenk dil, se dcpj k dil. On asasen tankou Ariel Henry pa sipoze nan tèt peyi a ankò, se sak fè Lundi kap 19 septanm, kolabore ap met pyel atè ankò pou nal rele anmwey pou nou di aba Ariel Henry, nou pa kapab ankò.